Banm di nou si gen 50 machin ki vole sendomeng vin ayiti rony vole 40 ladan se vi misye sa vole machin vin isi avè yo se vi misye sa vole menm se sa misye fè pou vi li mezanmi eskizem wi plato santral eskizem peyi a wi. M pat vle fè sa. Bonjou bonswa tout moun tou depan ki kote ou pral tande epi swiv enfòmasyon an pa bliye ou konekte Sofia TV 83 nou se rezo enfòmasyon an nou prale nan sa ki gen a wè ak vòl lapolis mare yon jij kou krab kote yo kenbel ak vòlè machin e se sa yo fè konnen se menm ekip Rony Celestin an kap frape. Deblozay pete 2 akolite bra dwat Rony Celestin lagel nan kouri voice yo pran lari enteryèl lage yo tout moun pral sezi tande nan ki malvèsasyon senatè a te ye senatè a nan vòlè machin e pawòl la pale trè fò pèp ayisyen anpil moun pral di nou mele. La moun ap akize lòt kòmkwa Rony Celestin se gwo dòg dilè vòlè e aprè. Ulcc fin mete tout detay yo deyò, jounen jodi a se alye yo, alkolik yo, k ap bay detay sou Rony Celestin. Boul la pete, gen moun ki di pral gen rèl kay makorèl, e jounen jodi a la youn ap akize lòt, se zanmi kòkòday, frè, sè k ap kraze beyi a, Rony Celestin pral nan kouri, e se sa m pral envite n tande Theriel Thelus lage voice yo, peyi a kraze plat, Se de zanmi ki mete senastè a nan kouri e jodi a bagay la grav. Medam mesye an nou antre nan detay yo nou pap rete anpil men pou lenstan kitem mande n sin poko fè sa sonje abòne ansanm avè nou enfòmasyon ak tout lòt detay yo se pral toujou sou chanèl la e nan lòt videyo kap vini yo wap toujou kapab tande yo jan nouvèl la ye a. Men masisi misye fè. Misye fè tout sa w konnen k mal isi nèt nan peyi Dayiti. Blan an konnen. Peyi a konnen Rony Celestin se yon dwòg dilè. Rony Celestin se nèg ki desann 2 avyon pa jou Labelond sou Ench ak Mayisad dèyè do lakay mwen, ale Sen Michèl nan Savann nan. E l te gen kouvèti kèk gwo chèf tou ki te sipòte l e ki te bay misye. BNC kòm kouvèti. BNC se kòm se misye ki te prezidan konsèy la. Li deside pran volim lajan lè l vle, 5, 6 milyon, 10 milyon, 20, se konsa l fè l pou fè kouvèti. Prezidan Jovenel Moïse te gen biznis a 2 a misye. Li bay misye BM pad. Li bay misye kontra asfat, bagay gaz. Kote misye kanpe l di li fè 4 milyon dola ameriken pa mwa nan kòm benefis. Kòripsyon sou tout laliy. Prezidan te bay misye ladwann gratis ti cheri. Se youn nan nèg ki te enpòte plis fè nan peyi a. Kontrebann jamè peye. Tout dwann plato santral se misye k kontwole sa. Li pase ak kontenè zam ni lè l vle e mesye ladwann konn a eseye tante l, li voye bakòp Edmo li ay tire kraze brize, ladwann revoke moun transfere moun se sa mesye fè pase pouvwa l nan men l. Jodi a mesye kap di moun vòlè, mesye kap di sa l vle de moun, politik la e bay sa l. Men ou map di la verite. An 2003, Rony te rete nan yon ti kay dèyè bim nan la, ki pat menm gen pòt, dèyè do bim nan, menm pòt li pat genyen. Mwen konn nan reyinyon avèk mesye yo, gen yon lòt moun mwen pa lonmen non l, yon ansyen senatè, mwen pa lonmen non l, ki konn la nan reyinyon yo, nan Meday restoran, sou Taba a. Se mwen ki konn peye manje. M pap fè repwòch non. Se mwen ki konn peye manje. E yo konn pran kòb nan menm ankò lè ya prale ok kidonk pou montre nou wi nan ki eta yo te ye wi jodi ya yo tèlman gran nèg yap diw 4 milyon dola ameriken se kaka aran jodi ya Rony Celestin achte tout Santiago pou li sendomeng tout Santiago sendomeng achte pa Rony Celestin Rony Celestin achte 5 elikoptè poul te lwe gouvènman ayisyen. San Diago l achte yo. Chak elikoptè koute 2 milyon 500 mil dola ameriken. Sendomeng. Mwen di byen, mwen presize, San Diago. Rony, fò w mande w kote w jwenn lajan sa yo? Ou se bizismann, m pa gen pwoblèm non. Kote w jwenn lajan sa yo? Jodi a Rony gen plis lajan ke tout nèg nan peyi Dayiti. Men m ka konprann. Dwòg yo. Se mayisad yo desann dèdom nan la a. Pase nou nan limit Sen Rafayèl, Sen Michèl, e pi yon ench. E la yo desann. Tout lodjou la Marissade, 2 avyon ap desann bò 9 è di swa atè a, m ap gade. Men jodi a Rony, si w ap pale de moun ki vòlè, e fò w ta wont pale de sa. Alò jodi a, pou yon nèg anndan chanm lakay li, anndan chanm lakay li wi, ou gen 4 sekirite avè w, w ap limen yon balèn, epi gade w gade gitan nan lari. Alò ou pa ki tan wè, ou pa ki tan wè ou menm ou pran nan trèt. Ou pa gentan wè ou menm son moun fin ou ye a monchè alò jodia poum ta gen chanm kay mwen poum ap priye Bondye eswap map pase yon chapit la kay mwen pou madanm mwen ta la pitit mwen ta la òm de konfyans mwen la se gadem gade li gentan nan lari alò ou pa wè moun sa son moun ki tou mouri yon moun ki tou fini liye. Yo pa renmen fanm tèt ron ni yo pa renmen jan yo ni fonksyone a mouche yo pa moun alò jodi a la m ret tout jounen ou devan yon balèn balèn kisa sa balèn sa ap sifi pou sa balèn sa ka fè pou ou balèn nan ap fon mèd pou ou mwen chak mwen m pa di m pap mouri m pa di ke m pa di ke mwen menm jodi a kama pap rive sou mwen men gran papa kama li ka pwoteje Johnny Singler. Kama ka pwoteje m. Kama ka pwoteje m. Kama ka pwoteje Johnny. Paske se yon byen m t ap fè. Jodi a si nou vle tiye m nou wè m gen lavi a enposib. Se byen m t ap fè pou nou. M renmen m p ap janm ka rann mal pou mal. Nou k pou fè m mal m p ap janm ka fè nou mal. Nou mechan twòp. Ou konn ki manman m ye an mesye? Papa ma manman m mesye. Papa m. Papa m pa pou oni. Ok. Papa m se nan 3 nan 3 fèy la li te ye. Ok. Li te nan 3 fèy la. Tout jounen. Papam ap kale manmanm poukisa manmanm wout pitit li fè a e nan wout e nan chemen sa lap fè goumen kou ata ou kite yo marye yo difose pou oni sa w tande a mèt onè krazem fini oni fini manmanm mouri manmanm nan manmanm nan antre sendomeng api ata li mouri nan antre sendomeng wi. Gen moun ki te gen ti djòb lokal nan men yo pèdi l. Gen moun ki te gen restoran sèka yo pèdi l pou yo mennen kanpay Rony. Men tonnè boule m fini fin bon frè mwen bat ou nan mouda w. Ou pa ale se gade e gade voye y voye arete w. Men se sak fra ti frè mwen kama nan mouda w. Kama ap ede nou avè w. Kama ap ede nou. Ou mechan twòp. Ou pa moun. Abeldo! M gen foto Rony la wap bento. M gen foto lè 90 jèn gason te konn chita devan Rony, Rony tap preche nou, Rony tap mande nou padon li te konn ap mande nou eskiz Rony lè li tap di mesye m renmen nou anpil m gen foto yo m gen tout m gen tout m gen tout foto 90 jèn gason sou telefòn m pral lagel la wi. Ou mechan trop ou mechan ou pa moun Rony Rony se sou pa moun. Mafya Wi depi lè vagabon sa rantre CK map gade wounn de tètèy kouman y fèt wounn de tètèy chaje bouton se tètèm nèg yo pre yo fè may travay pou misye m pat renmen fòm tèt misye non yo rabat mwen yo rabat mwen yo rabat mwen jis may travay pou misye m pat janm renmen fòm tèt mafya sa kriminèl sa a moun ki pral tande Johnny Secret sou koup la la tande sa. Hey mesye m pa vle pou nou retire pa retire m sou group la pou verite map bay kitem la menm ke nèg yo tiyem map fè nèg yo touyem map fè nèg yo touyem yo mafya trop lou nèg travay avèw fòw konnen travay travay bib la di tout sak travay fòk li reyisi se kriminèl misye ye non plis tou legliz katolik pa reyisi. Legliz potestan pa reyisi, vodouyizan pa reyisi, tèt de pou pa reyisi, aktè politik pa reyisi, mafya politik pa reyisi, konbatan politik pa reyisi. Mesye poukisa n mechan konsa? Hein? Nou pa benefisye anyen non! Sèkalasous pa gon seksyon kominal ki nan rekwen sèkalasous ki benefisye anyen wè ni fè poukisa w mechan konsa poukisa w gen kè sa poukisa w gen kè bèt sa ou pa moun sèka vre e to ou ta m pral bay rantre w m pral bay lè w te rantre kouman w te rantre m poko bay kouman w te rantre non. Paske ou menm si ou nan lè gwoni, ou gen 8 milyon kritè. Ou gen anpil grenn kritè. Ou pa moun serye. M konnen enjte la, n ap fè tout konplòt pou nou asasine m. N ap fè tout konplòt pou nou touye m. Ou an nou mèt touye m. Ou pran pòz ou pa nan parèy m. Epi tou, wè mwen menm jodi a la, si m pa t konn manje a moun, m pa t konn bwè a moun, mafya pa t touye m deja? Pandan m sèk a la, pandan enjte la pa t fout tiye m deja? Men tout konplo misye fè m konnen, tout sa l ap regle de mwen m konnen, tout sa l ap bat pi wè se la disparèt mwen pi yo pran m, pi yo pati avè m, pi yo konnen e pèdi m pèdi, se m pi yo pi yo fann mwen nan raje, m konnen! Tonnè krase bon nou p ap ka fè m anmèd! M konn tout konplo w ap fè mechan, mafya! Antouka! La sosyete ekoute! Pas de commentaires. Kisa nou konstate? Ti Jhonny t sot pale la a, misye ap degaje fristrasyon l. Se youn nan nèg ki mye konnen Rony Celestin. Sa di sa misye ap di yo l konnen yo. Tande byen la sosyete. Sa misye ap di a, misye konnen sa l ap esplike a. E si wap tande misye byen wè misye ap repete karma misye konn kisal fè li menm pou Rony Celestin deja misye konnen karma kapab frapel pou zak li komèt pou Rony Celestin deja. Men malerezman, malgre tout sa misye, tout sa misye poze kòm aksyon pou Rony Celestin, ta sanble Rony bliye misye nan bato a. Ou genlè pa konprann sa kap pase la a. Misye son nèg ki fristre, ka degaje fristrasyon l pou sa li menm pèsonèlman l konnen l reprezante, li fè pou Rony rive kote l ye a. Rony lagel nan fon lanmè. Sa vle di kisa? Ou wè si n tap fè peyi Aprè deklarasyon sa Ti Johnny son nèg ki ta sipoze nan rakonte plis wi E gen anpil bagay misye ka di wi Gen bagay misye poko di Ou ka tande misye Gen bagay misye poko di Sa vle di ti Johnny ap tande la kounya bon misye gen dwa kestyone paske li pa konn sak pouvwa nèg mawon an men misye gen anpil bagay la ki vin kore sa Willow te di il y a presque un an Sa vle di ke si jodi a mwen menm mwen di Rony Celestin misye pa fè lajan l nan bon kondisyon, m gen agiman pou sa. Paske Ti Jhonny t sot pale la a s on nèg ki konn Rony, misye konn tout anndan vant Rony Celestin. E dayè, gon bagay misye di k atire atansyon m. Misye di ke pou tèlman l batay pou Rony Celestin, Rony pa t menm panse yo ta pran l nan polis palemantè. Suivez mon regard. Ou konn sa sa vle di? Sa vle di anpil bagay. Sa vle di misye met nan tèt li tèlman, bon m pa ka di krim, men tèlman l fè aksyon pou Rony Celestin, Misye te menm gen dout ke yo ka pa pran l nan polis palemantè. E sa t fè, m sonje yon nèg tankou Michel-Ange Déon ki pa t janm vle zafè polis palmantè. E mwen konnen pèsonèlman gen yon pakèt nèg ki t al nan polis palmantè ki nan gang. E lapolis arete plizyè ladan yo ki se polisye palemantè. Pami yo, Mathieu, kòman misye rele? Lutherson Mathieu yon bagay konsa. Misye non sèlman lap touche nan lona kòm ajan sekirite, kòm konsiltan an matyè de sekirite nan lona, misye egalman son polisye parlemantè. Sa vle di ke gen youn ki te de, ki te kòm misye rele, yo kwe pon sèten Fred, ki te sou kara de. On pakèt polisye parlemantè ki nan gang. Misye di ke menm Rony Celestin pa t panse ke yo ta pran l kòm polisye palemantè. Sa vle di, sa vle di, sa vle di anpil bagay. Misye di tèlman l travay pou Rony, ki fòm de travay? Ou wè, ou wè misye jan l pale a? Menm sou dosye le journaliste an Néhémi Joseph, si te gen jistis, gen ti bagay ke misye te ka di peyi a plis. Men pa gen lajistis. Se yon peyi, se yon pakèt ranse k ap betize. Misye k ap di lavi li e li menm li konsyan. E si w wè misye ensiste pou l di w karma ka frape l, se paske l konnen l fè. Se yon nèg ki ta sipoze sou pwoteksyon lajistis, lapolis. Nou klè sou sa wi, men kòm se pa peyi n ap fè se lòt bagay n ap regle, m pa ka ale plis ke sa. An nou pran premye zanmi an liy n ap di bonswa e byenveni. Bonswa TT, bonswa zanmi oditè, bonswa tout moun ki nan k ap tande. Se yon plezi pou mwen te nan cho sa a aswè a. Mwen jis fè yon remak TT e ou se youn nan jounalis san flatri ki di e ke ou sòti de lòdinè de pa fason ou fè ou fè emisyon sa nan sèlman yon sinyal ke ou voye ki trè klè Ke w fè yon dyo ansanm avèk John Colin Morvan ki ap fè yon lòt travay enpekab bò kote pa l. Monchè travay nou yo pa gen pri e se premye fwa nan vi m m ap tande yon jounalis ayisyen ki vle mete tèt ansanm fè yon dyo nan pwòp emisyon pa l la pou fè vwa yon lòt jounalis kap fè menm travay avèl fè menm travay avèl pase pran menm li la monchè felisitasyon e avèk ou menm liy sa w pran fèm santi ke yon lòt ayiti posib sitou an tèm de komikasyon felisitasyon konpliman siksè kontine. Non bese l bese l wi wi alo wi ann pale 97 61 fon ti tann nap pale a yon lòt zanmi ki an ayiti ou mèt fon ti tann zanmi ki nouyòk la fon ti tann ann pale rapid frè m an kòman sa ye bon tete mwen se delis mebwinèl ok m se yon moun lè map pale m renmen pran responsablite m paske jan w ap bay kout men an se konsa tou mwen menm mwen ta renmen bay kout men tou. pou m ede peyi a chanje. Men nou menm nou vle dirèk, nou vle presi nan sa n ap di. Nou pa vle pase akote. Paske peyi sa TT, li gen twòp sitirans ladan l. Li gen twòp sousou ladan l. Paske toutotan yo pa touche plen an ak dwèt yo, toutotan yo pa di bagay la jan l ye a, sa se manke le bon sans. Paske tenten map di yon bagay. M panse ke te gen yon premye rapò ki te bay ki te di konsa ke genyen 10 fanmi Ayiti se yo menm kap antre zam nan peyi a. Bon ok, kote 10 fanmi sa yo? Kot non yo? Kisa k fè pandan ke nan peyi a chaje zam nan peyi a, y ap kidnape moun, tout aksyon ap fèt, 10 fanmi sa yo kote non yo, sa k fè TT yo pa ka pibliye non yo? Eske se popilasyon k pou pibliye non yo oubyen se moun ki te mennen ankèt la ki pou pibliye non moun sa yo? Paske m panse ke se yo menm ki responsab tout sa k ap fèt la la a. Mwen konnen ke yo prè pou yo arete tout timoun ki nan Dèlma 2, tout timoun ki nan Belè, tout timoun ki nan Gran Ravid, kèlkeswa moun nan, yo prè pou yo arete yo. Men, moun sa yo yo menm k ap founi yo zam nan, poukisa k fè yo pa kenbe moun sa yo? Gon sitirans. e yo pa vle denonse sa k ap fèt yo, yo pa vle di egzakteman moun k ap founi ti mesye yo zam yo, èske zam yo se ann Ayiti yo fèt? Kote ti mesye yo jwenn kòb pou yo achte gwo zam sa yo? Nou menm, nou renmen pran responsablite nou TT, pou nou di bagay yo jan yo ye a. Paske, lè w pran egzanp Lekanada, Lekanada ap bay Sanksyon. Mwen menm lojik Kanada m kòmanse pa mache ladan l. Kòman w fè w kite Ariel la k ap bwè san pèp la, ki fin pran tout resèt leta yo, k ap gaspiye resèt leta pandan ke y ap kidnape moun, ki p ap regle anyen lè fini pou non l pa soti nan rapò sa? Nou menm nou estime ke sa son demagoji. Sa se yon ti gwoup nan entènasyonal la ki mete moun li k ap fè vye rapò soti ki pou degize yon seri de moun ki gen konpetans ki kapab ede peyi sa a chanje. Nou menm nou pa mache nan lojik sa a. Nou menm ki sa nou di nou menm? Nou mande arestasyon de fason iliko tout fanmi ki enplike nan achte zam Etazini. E pou Etazini li menm tou, si l vle kolabore, l ap bay lis non moun ki achte zam yo, zam sa yo ok eske moun yo te gen otorizasyon pou achte yo, yo achte yo ok zam sa yo kot yap fonksyone ki poukisa nou t achte zam yo kot zam sa yo kounye la apre sa se te m panse se la pou pwoblèm nan rezoud men se pa nan demagoji pou l rezoud pou nèg ap kache men voye wòch non mwen m Delisme Winel lè m pale mwen menm m toujou renmen pran responsablite m.